Bonswa tout moun. Byenvini sou Zoom. Prezantasyon pwojè ML se sa ke nou ap fè aswè a. E se yon Zoom k ap fèt an kreyòl. Kote ke aswè a nou pral vin pale nou de sistèm CGM ki se yon sistèm ki pèmèt moun fè kontwòl glisemi san ke yo pa obligatwaman oblije ap pike tèt yo, menm jan sa fèt avèk glikomèt klasik yo. Si m ap pale nan nou de yon sistèm CGM, m ap pale nou de kontwòl, de sistèm pou kontwole glisemi, nou ka tou gen tan konprann ke n ap pale de Yon sistèm ki ka pèmèt nou kontwole maladi dyabèt oubyen nan lang nou ke yo rele maladi suk. E fòm di nou ke pa gen okenn moun ki renmen malad, pa gen okenn moun ki renmen ke li pa an bòn sante, pa gen okenn moun ki renmen ke l oblije toujou ap kouri kay doktè paske sante l pa byen. E yon moun ki soufri maladi dyabèt la li menm se yon moun ki toujou sou kontwòl medikal, ki toujou sipoze ap wè doktè l e ki regilyèman toujou oblije ap kontwole sik li. Men, mwayen ke moun ki soufri dyabèt la genyen pou l kontwole sik li a se kisa? Se yon. Se yon glikomèt klasik, e glikomèt klasik yo le pli souvan ki jan ou itilize yo, ou genyen yon sistèm kote ke li vini avèk yon bandlèt, e nan bandlèt sa a, ou jis la pou fè yon pikir, epi pou mete l sou bandlèt la, bandlèt la li menm l ap fè kontwòl sik la pou kont li. Kisa k rive avèk avèk sistèm Kontwol glisemi avèk bandlèt la, sa k rive avèk li se ke li pa ofri w posibilite pou kapab kontwole sik la regilyèman 24 è sou 24, 7 jou sou 7. Ou sèlman kapab Ou sèlman kapab kontwole suk la lè lè ke ou menm ou santi w pa byen ou di mwens si w gon kriz ou oblije al kay medsen w e si nou wè ke m on ti jan esoufle se ke jan m te di nou nan tou debi a pa gen okenn moun ki renmen ke li malad m jis santi on ti malèz men n ap asire nou ke nou fè zoom nan trè byen e ki pou nou fini le pli rapidman ke posib, men sa kap pi enpòtan se ke nou pataje enfòmasyon sa avèk nou aswè a. E janm tap di an, yon moun ki soufri maladi dyabèt, li menm medsen l pa ka gen yon kontwòl regilye, nan ki sans? Si l pa gen yon, si l pa tonbe an, kouman m ka di sa, si sik li pa monte, monte e ke li menm li sot tonbe oubyen ke l gen yon pwoblèm, l oblije kouri lopital, medsen an pa gen ankenn anyen ke l ka fè pou li. E gen yon moun ki soufri dyabèt depi lontan e ke dyabèt sa li menm li, li Li rive nan yon stad kote ke moun nan nòmalman swa l gentan sou ensilin oubyen sa konn rive ke moun nan tonbe nan yon koma dyabetik oubyen tou si moun nan kòmsi gen de blesi ki arive pa ka geri e ke yo kòmanse ap fè dè anpitasyon de manbr, tout sa te kapab rezoud si moun nan te sou yon sistèm kontwol CGM, jan ke yo rele yo a, sistèm CGM nan li menm, se on sistèm ki pèmèt ke moun nan kapab kontwole sik li regilyèman, san ke l pa oblije pike dwèt li, e sistèm pou pike dwèt la, li fèt sou inisyativ itilizatè la. Alòske sistèm CGM yo se kisa? Se yon nouvèl tandans ki genyen kounye a, kote ke yon moun, Li genyen yon kaptè, kaptè la li swa sou bra l, ou di mwens li yo mete l sou abdomèn li, e kaptè sa ki sa l pèmèt, li pèmèt kontwol glisemi a kapab fèt san ke moun nan pa oblije pike dwèt li. E se nouvèl tandans sa ki genyen kote ke anbann moun ki soufri maladi dyabèt yo menm yo ale vè vè kontwol vè sistèm CGM yo pou yo kapab pèmèt ke ke yo kontwole sik la regilyèman, pou yo kapab pèmèt ke yo gen yo rete an pi bon sante. E fò m di nou dyabèt la li menm se yon kriz mondyal ki enkontwolab. Enkontwolab nan ki sans? Jan nou wè sa ekri nan slide la, Gen yon granmoun ki sou 10 ki soufri maladi dyabèt sikre, selon ankèt ke MLC li menm li mennen. Gen yon ka sou 2 dyabèt kay granmoun. Gen yon ka sou 2 dyabèt kay granmoun ki pa dyagnostike. Sa vle di ki sa? Sa vle di se 2 moun ki swa nan fanmi yo te gen yon moun ki gen dyabèt ou di mwens, ou di mwens jan m t ap di toutalè a, yo Nan kantite moun ki ki aparaman pa malad, k ap mache chak jou e ke w pa panse ke yo gen anyen, yo menm, yo a wot risk pou yo devlope maladi dyabèt. Gen 6 pwen 7 milyon moun ki aje de 20 a 79 an ki mouri e koz desè sa li menm li lye avèk dyabèt e an on tyè nan yo menm gen mwens ke 60 an. Gen on gram moun sou 9 ki gen yon tolerans o glikoz altere. Sa bay yon efektif 541 milyon moun, sa vle di youn sou 18 yo gen yon glisemi a jèn altere. E si n ap gade chif yo, nou gen yon total de 530 milyon de moun ki soufri maladi dyabèt nan mond lan. Pou ki sa mwen pale nou de chif sa a? Se pou nou ka rann nou kont ke efektivman Maladi dyabèt la se yon se yon flewo mondyal e ke li ap pran plis teren, gen bokou plis moun ki soufri maladi dyabèt nan mond lan, e tout moun ki soufri dyabèt sa yo nan mond lan se ki sistèm yo itilize majoritèman, majoritèman yo itilize kontwòl glikomèt klasik yo, men gen yon fòt pousantaj de moun, nou pral wè chif yo pi devan, ki kòmanse itilize sistèm CGM. Medsen an ki an chaj li a kapab gen kontwòl a tout sa k ap pase regilyèman paske li kontwole l 24 è si 24, 7 jou si 7. N ap avanse avèk avèk slide la, avèk chif yo pou montre nou kisa, pou montre nou. N ap pale nou de evolisyon mezi glisemi yo ki pase de glikomèt klasik a sistèm de siveyans kontini de glikoz, CGM. Glikomèt klasik yo, jan m te di a, li nesesite yon ponksyon dè dwa anviwon 15 ponksyon pa jou e kontwòl la li efektye a linisyativ itilizatè lan e gen yon absans de siveyans a distans. Alòske sistèm de siveyans CGM yo, yo menm, Li sèlman nesesite on enstalasyon inik pou on peryòd de 10 a 14 jou, e souveyans lan ka fèt 24 è sou 24, e souveyans lan fèt a distans dè endikatè. Sa vle di ki sa? Sa vle di ke medsen de sèvis lan, medsen ki ap pran swen moun nan li menm, li kapab gade ki jan eta de sante moun nan ye, ki jan kroub yo ye, e lè sa yo kapab. reyaji rapidman pou evite ke pasyan sa li menm li al tonbe swa nan yon koma dyabetik oubyen pou l gen tan rive nan nan posibilite ke si l gen de blesi ki pa swanye pou yo gen tan rive nan jan yo ka di sa anpitasyon de manb e ot sa sitou nan ka yon dyabèt ki pa byen trete e ke prizanchaj yo pa fèt rapidman. Avèk kontwòl klasik yo, toujou gon neglijans e neglijans sa a se sa ki fè ke anbann pasyan ki soufri dyabèt yo mouri bonè. Sistèm CGM yo yo vini antan ke ranplasman glukomèt klasik yo e sa kòmanse ganye an popilarite kay moun ki soufri dyabèt pandan sèlman 5 lane. E an fonksyon de tout chif sa yo, n ap rann nou kont ke mezi peryodik la li menm, li pa sifi. E piske mezi peryodik la pa sifi, medsen yo, pasyan yo tou yo menm, yo rann yo kont ke yo bezwen yon lòt altènatif. Yo bezwen yon lòt posibilite pou yo kapab kontwole dyabèt yo. pi byen e pou yo kapab wè si yo kapab rete le plis ke posib an bòn sante e lè sa a menm lè w soufri dyabèt w ap ka viv byen w ap ka pran plezi w avèk zanmi w w ap ka al nan plaj w ap ka manje byen w ap ka manje mye malgre w konnen ke gen de kontwòl pou fè nan alimantasyon w paske dyabèt la li sitou lye avèk de gwo faktè Youn se strès, lòt la se alimantasyon, men gen yon lòt faktè tou, eredite jwe anpil nan sa, donk si ou nan fanmi yon moun gen yon moun ki soufri dyabèt, li enpòtan ke ou toujou fè ti kontwòl ou regilyèman pou asire w ke ou menm ou pa soufri de maladi sa. Jan n tap di tou talè a, mezi peryodik yo pa sifi, e sou mache a gen tan gen de konpani ki yo menm yo ofri sistèm CGM, sistèm kontwòl kontwòl glisemi an, ok, san ponksyon de dwa, e 2 antrepriz ki lidè sou mache a, youn nan yo se Fristal Lib, lòt la se Dexcom. Fristal Lib se lidè nan endistri dè sistèm de siveyans anliy, kou estime, Pou itilizasyon Freestyle li pou moun ki soufri maladi dyabèt yo se 80 dola pou 14 jou. Alòske Dexcom nan li menm, kou estime a se 80 dola pou 10 jou. Sa se 2 gwo antrepriz ki, yo menm, ofri sistèm CGM yo a avèk tout moun ki soufri maladi dyabèt nan mond lan e ki deside ale nan itilizasyon sistèm La n ap gade ansanm done ki ouvri sou chif dafè yo. E n ap pale de sistèm CGM yo antanke ranplasman glikomèt klasik yo. E sa kòmanse ganye an popilarite pami dyabetik yo sa gen sèlman senk lane. Itilizasyon sistèm siveyans kontini glisemi yo, yo te vini, yo vini yon nòm, e jan m te di nou toutalè a, anpil, anpil pasyan ki soufri maladi dyabèt yo menm, yo, yo, yo rann yo kont ke yo bezwen yon lòt altènativ. E paske yo bezwen lòt altènativ, pandan ke y ap panse a lòt altènativ yo, gen de chèrchè yo menm k ap panse avèk ki jan yo kapab ede yo pou yo ka genyen yon meyè sante. Men pandan chèrchè yo ap panse sa, antrepriz yo yo menm tou y ap fè, y ap fè kòb yo avèk avèk kontwòl CGM nan. Chif dafè Dexcom nan li estime a 2 milya de dola. Pou Fristalib se 3 milya 300 millions de dollars. Sa se chif total vant aparèy e de konsomab de sistèm CGM yo an 2021. Ok, la nou nan yon stad kote ke kwasans lan li ap vini eksponansyèl. Poukisa? Paske Depi yon pa on on bagay fenk vini sou mache a oubyen fenk vini sou teren an le pli souvan kliyan yo oubyen pa kliyan yo jan m ka di sa yo toujou renmen ale vè li menm e si an plis de sa antrepriz ki pwopoze yo a yo pwopoze yon sèvis de kalite e ke moun yo yo rann yo kont ke Itilizasyon an ap bon pou yo, l ap bon pou sante yo, sa ap pèmèt ke kwasans lan li menm li vin eksponansyèl. E se kont tenu de sa ke MLC jodi a deside yo menm pou yo kreye pou yo kreye yon nouvo pwototip, e nouvo pwototip sa se MLC. Se yon pwototip ki ap mwen koute ke de lidè ki genyen sou mache yo, e k ap ofri diferant posibilite, gen anbann inovasyon ki fèt ladan l, kote ke sistèm MLC a li menm, Li genyen sou li yon yon sòt dalarm ki ap fè ke otomatikman ke gen yon pwoblèm, moun ki itilize sistèm MLC a, swa ke suk la kòmanse monte twòp oubyen l kòmanse desann, kaptè kaptè yo ap deklanche yon alarm e dè ke l deklanche yon alarm, itilizatè MLC an, ki se yon sistèm CGM, l ap konnen ke l gen yon pwoblèm e rapidman medsen l ap ka konnen ki entèvansyon pou l fè paske si se desann li desann menm si medsen an a distans l ap ka di l men ki sa pou l pran, l ap konnen men medikaman l deja la deja ki medikaman pou l pran e sa a se yon gwo inovasyon ke li ap ye pou yon moun ki deside itilize sistèm CGM. E MLC deside antre nan mache sa paske gen yon bas konkirans de antrepriz ki mennen a monopòl. Efektivman, ann ekonomi, depi se de youn a de antrepriz sèlman ki genyen sou mache a, sa yo sitou asire yo ke yo fè, yo mete tèt yo ansanm e yo jere sa an monopòl, Yo fikse de pri ki prèske similè e kliyan yo yo menm lepi souvan yo soufri de sa. Lè kòmanse gen yon twazyèm, yon katriyèm, yon senkyèm ki antre sou mache a, sa fè ke olye de yon monopòl vin gen yon oligopòl e dè ke sa rive pri yo diminye e sesi se pou le byen de tou lè itilizatè. Sa fè ke piske gen yon monopòl, gen yon kou elve dè pwodui e pa gen ase asè a itilizasyon sistèm CGM yo pou tout moun ki nan mond lan. Se sa k rive avèk. San pwoblèm paske w konnen whatever sa ki pral genyen, alarm nan ap deklannche e ou menm ki soufri maladi dyabèt la, w ap gentan konnen kisa pou w fè ok pou w kapab retwouve sante w e pou w retwouve vitalite w. envesti kòb nou pou nou vin achte dè zaksyon e aksyon sa yo ke nou achte a pi devan yo pral ofri nou dè avantaj. Pou pati pati kreyasyon sant de jeneri an kijan ou menm ou ka envesti nan pwojè MLC sa map lese e mikwo a a leader ou di ki pral kontinye pou nou e map toujou map toujou Map toujou ansanm avèk nou sou zoom nan, men dezyèm pati sa, se Roody ki ap asire l, mwen te kontan ansanm avèk nou pou ti kout prezantasyon sa, m espere ke malgre malèz yo m te fè ke m te fè le meyè de mwen menm pou m te ka eksplike nou sa ke m konprann de sistèm MLC a, e mwen mwen lese laplas a Roody li menm pou li kapab kontinye prezantasyon an e m ap tann nou pi devan lè n ap gen pou nou enskri pou nou fè wout la ansanm pou nou envesti nan MLC pou nou ka jwi de benefis futur yo. Bonswa a tout moun ki konekte. M ape remèsye Camichlor pou malgre ke li pa an bòn sante fizik ki te deside e vin fè prezantasyon sa e mwen mande Bondye ke l ka retabli l sou pe. N ap kontinye avèk prezantasyon an malgre ke n ape vrèman brèf e nou pap etale vrèman twòp twòp twòp sou pwojè a jodi a men nou espere ke pou nou tout k ap swiv li swa sou Facebook oubyen ki ap swiv li dirèkteman avèk nou sou zoom nan n ap gen yon meyè konpreyansyon de pwojè a rann nou kont ke kreye yon sant enjenyeri nan objektif pou kreye yon sistèm modèn de dyagnostik pwoblèm sante yo, jan Camich Laure te kòmanse eksplike nou an, tach prensipal Sant Enjenyeri a se devlopman teknoloji ak konsepsyon, sètifikasyon e mete sou mache entènasyonal la pwòp byen konsomasyon nan domèn teknoloji medikal ou sa yo rele MedTech la. Sant sa a ap reyini de moun de diferan domèn daktivite ak espesyalizasyon. N ap konsantre nou sou kreyasyon pwodui de ot teknoloji ki baze sou de teknoloji ouvè. Sant Denjeniri a se yon platfòm ladan l gen dè dizèn e dè santèn de direksyon diferant k ap mete an èv. Chak direksyon sa yo ap entwodui sou mache entènasyonal la pa etap, pandan ke y ap elaji pwogresivman gam pwodui ke yo genyen yo. ki destine a moun ki genyen de pwoblèm de glisemi, se yon sistèm ki tanporè e dire de vi l se 14 jou sèlman, answit on nouvo sistèm dwe enstale e enstalasyon sa a ap fèt sou bra selon enstriksyon ki nòmalman ki ap rejwenn nan mòd ditilizasyon aparèy la. Pandan fonksyonman l, aparèy sa ap an mezi chak minit pou l kontwole nivo glikoz ou nivo sik ki nan san w e l ap kondwi a on kalandriye de mezi. E an ka de on ogmantasyon ou don diminisyon de to de sik la nan san w, sistèm CGM la, ke y ap devlope a, m vle pale de MLC a, l ap dispoze de on fonksyon d'alerte K ap voye yon siyal sou smatfòn itilizatè a, moun k ap itilize l la, e moun sa a ap gen posiblite pou l reyaji rapidman a siyal la pou l evite devantyèl konplikasyon. E kontwòl glikoz la l ap pèmèt nou ogmante konsiderableman dire de vi tout itilizatè sistèm sa a. Li gen de karakteristik ki trèzenpòtan pou moun Pou Pou moun ki ap kontwole nivo suk ki nan san yo. Donk pakonsekan, de plis an plis moun ap itilize sistèm sa nan mond lan. Sitou pasyan ki dyabetik yo, dayè se yon sistèm ki vrèman destine a sila yo ki dyabetik. Avèk sistèm MLC a, nou kapab di lavni nou ap nan de pla men nou, paske l ap ba w posiblite pou ou kapab chanje stil de vi e ogmante dire de vi w ou ou menm ki se yon moun ki dyabetik, paske teknoloji sa a y ap devlope a, s on teknoloji k ap pèmèt ou rive kontwole nivo suk nan san w. Pa bliye ke nou di maladi dyabèt la se pa yon maladi ke nou kab trete men se yon maladi ke nou kapab kontwole. Yon meyè kontwòl de glisemi ap pèmèt ke ou gen yon vi ki pi ekilibre e yon vi ki pi long. Kisa konpayi a ofri a envestisè yo? Lè w vin ko-pwopriyetè antrepriz la pandan ke w ap achte pa on pa on sèten pa denvestisman, konpayi a deside dedye 50 pousan de pa yo a a li menm e 50 pousan ki rèste a l ap a se de part kap vann yap vann a envestisè yo sa vle di ke se 50 50 nou menm envestisè nan pwojè sa nap gen dwa a 50 pousan de revenu ou di mwens de benefis ki fèt e nan pwojè a sou fòm de dividand byen antandi o prorata de ki kantite kòb ke nou envesti ou byen ki kantite part d'action ke nou gen nan antrepriz la dayè se 20 milliards d'action emisyon total par ki genyen sou mache a. Donk 10 milya de par se montan total òf de vant ki la se 10 milya de par pou nou menm envestisè yo ki reprezante 40 milyon de dola sou montan total de vant yo. E se 3 etap de mizannèv ke pwojè a genyen e li etabli l sou 17 etap de finansman. Stad yo, yo detèmine avansman e reyalizasyon pwojè a ak patisipasyon grann fondasyon nan finansman an. E etap yo, y ap detèmine reyalizasyon plan finansye yo, Se ki a a a son tou ap modifye valè pa yo. Donk kou mwayen de pa yo an pasan de etap 1 a etap 17 y ap ogmante jiska 100 fwa. Jan m te di a, se sou 3 etap, premye stad la se stad pre-seed la, se etap de finansman de 1 a 7. M ap raple nou ke nou nan dezyèm etap e dezyèm etap la ap fini trè byento, trè pwochènman. E ann ale sou chif yo. An 2024, yo prevwa finansman nèt rekì pou eta Pre-Sid la, san frè de kolèk de fon, se 2 milyon de dola. E konpayi a prè pou l distribye 15 pousan de pa sosyete a nan peryòd sa a. E valè prensipal stad sa a, se sa yo preyalize, se kreye pwòp pwototip e gen sètifikasyon e devlopman teknoloji a. Sous de finansman an yo se de peti e mwayen envestisman, e prive e de patikilye du mond antye, dayè nou menm ki la an Ayiti pa bliye ke se yon konpayi Ris, nou la an Ayiti n ap finanse l, nou gen de zanmi Kanada, nou gen de zanmi o Brezil, e. Gen anpil peyi an Afrik ki deja anbrase pwojè sa, Lafrans gen yon reprezantan nasyonal e konpayi a fèk gen yon reprezantan nasyonal pou 3 lòt peyi an Ewop. Sa vle di ke du pwen de vi delajisman teritoryal, sa kòmanse pa se fè rapidman e pwojè a ap avanse a a pa mwayen men a pa sur. Donk kounye a nesesite Pandan etap 2 finansman ki pi pwòch yo la, etap 2, 3 e jiska etap 7, enben se nan anvan nou pase a etap 3 m kwè ke se vrèman le bon moman pou moun ta ka fè miz ou, mete miz ou an tèm de patisipasyon nan kreyasyon sosyete sa pandan ke w ap achte on pakèt envestisman. 2025, e se etap sid la, stad sid la, se etap de finansman de 8 a 12. Finansman rekri a se 5 milyon de dola. Konpayi a prevwa distribiye 18 pousan pa sosyete a Nap ekskuze'm gon ti sousi map oblije kanpe zoom lan map retounen tou swit map retounen tou swit e Nou konte sou konpreyansyon nou nap tounen tou swit map kanpe zoom lan e Mèsi pou konpreyansyon nou. E son peryòd vrèman difisil an Ayiti e nan peryòd la anpil moun malad, lakay mwen mwen gen anpil moun ki malad sitou pitit mwen yo, madanm mwen pa pòte l twò byen men nou espere ke sa pral ale. M ap kontinye rapidman avèk prezantasyon an. Se ke an 2025, m te di sa deja, yo prevwa. etap sid la pwojè a, yon finansman nèt reki de 5 milyon de dola, e konpayi a prevwa distribiye 18 pousan de pa sosyete a. Valè prensipal nan stad la, sa ke ap reyalize, se y ap kreye yon chèn de pwodiksyon minimal e avèk sètifikasyon nan yon sèl peyi. Y ap mete an vant premye lo de pwodui fini de MLC a, m vle pale de sistèm CGM ke yo pral konstwi a, 2025, y ap gen tan kreye premye lo a e deja kòmanse yon chèn de pwodiksyon, de sètifikasyon nan sèl peyi. La, deja nou konprann ke dè 2025, n ap kòmanse vrèman ap ka ofri pwodui nou an a dè patikilye, a dè dyabetik ou sètènman a dè moun ki vle achte de lisans pou al pwodui l lòt kote nan lòt peyi sou bout tè a. Sous de finansman yo se de gran envestisè, Pakè minimòm denvestisman an m ap raple l pou nou se 1000 dola, kote ke si w gen 1000 dola ou peye l d'un seul coup se tant mieux, men konpayi a bay posiblite ke w ka peye l par tanperaman sou 20 mwa a rezon de 50 dola chak mwa, sou 10 mwa a rezon de 100 dola chak mwa e ou di mwens ou ka peye l on sèl kou jan m te di l deja. Stade de mise à l'échelle la, ki se etap de finansman de 13 a 17 la, l ap fèt de 2025 a 2027, se pa twò lontan, paske de tout fason, n ap viv 5 an ankò sou vi nou, men si nou pa envesti dè jodi a nan yon pwojè konsa, se sûr ke nou ka regrèt lè ke konpayi a kòmanse ap expand, alòske nan peryòd kote ke pri serye nou te gen posiblite, li te vin nan zòrèy nou, nou te gen posiblite pou nou pran de pakèt envestisman nan etap pi ba yo, lè ki gen plis risk yo. Mwen menm avèk ou jodi a ki envesti ou ki pral envesti jodi a, se si ke n ap pran plis risk ke yon moun k ap vini nan etap 17 oubyen etap 13 a etap 17. 2025, 2027. pou yo atenn 100 mil itilizatè, mwen pa kwè ke son chif ki twò gwo, e nou kab rive vann 2.5 milyon dinite de vant e e e kontinye ap grandi pwogresivman. Finansman nèt ki reki pou peryòd sa, stade de mise à l'échelle la, se 20 milyon de dola, e konpayi a prevwa distribiye 15 pousan, 15 pousan de pa de sosyete a ankò nan peryòd sa. Sous de finansman yo, se toujou de gran envestisè nan epòk sa, de fon de kapital ris, de peti envestisè prive e de patikilye dan le mond antye. Prensipal valè nan stad sa. atravè lemond e avèk de patikilye ki sibi oubyen k ap viv avèk dyabèt yon fason pou yo kapab mye kontwole dyabèt yo, pou yo kapab chanje stil de vi yo e ogmante dire de vi yo. Se yon bagay ekstraòdinè e la bòn nouvèl se ke vè 2030 konpayi a prevwa yon kwasans ak ekspansyon ki baze sou kreyasyon yon rezo de sikisal, se ekspansyon entènasyonal, e sous de finansman yo se mache bousye pwofesyonèl, e finansman nèt rekis se apati de 500 milyon de dola, se de chif vrèman ekstrawòdinè, men nou sur ke lè nou ap gade. se ke lòt konpayi ki lidè sou mache a ap fè an tèm de chif dafè pa rapò a pwodui yo, nou sur ke se pa dè estimasyon ki an desu de reyalite mache a. Paske nou konnen ke sistèm CGM lan se yon sistèm ki an demand e l gon kwasans ki de pli de 30 pousan lan, donk sa vle di ke se grandi l ap grandi. Ganye lajan gras a kwasans antrepriz la. Pou kounya a, e, e, part yo yo vann a 1 milyèm de dola. Donk, e, objektif antrepriz la se kapitalize chak part yo jiska 1 dola. Sa vle di ke jodi a, si w posede on milyon de par avèk on envestisman minimòm de mil ou mil senk san dola, e nan, nan, dans les, dans les années à venir, dans les senk an e plis k ap vini, on milyon de, an di ke mil dola, mil senk san dola ke w mete a, ka transfòme a on milyon de dola. Pa gen anpil antrepriz sou mache a ki bay posibilite sa. D'où l'importance jodi a pou kab fè yon miz nan pwojè sa a paske ou si ke avèk le tan e pwojè sa a se yon pwojè ki reponn a yon bezwen imanitè, yon bezwen ijan menm, donk nou si ke li charye dèyè l yon bezwen reyèl, se yon pwojè ki prale lwen, donk si w envesti jodi a se si ke ou pa p regrèt demen. 20 milya de dola se objektif kapitalizasyon total sosyete a e nou kwè ke se yon chif ki fasilman ki ap atenyab. Analiz kwasans antrepriz sa li baze sou kwasans konsomasyon an e reyalizasyon antrepriz k ap opere sou mache a. Nou te di l sa deja, yo ale sou de biznis modèl e ann ta di de lidè ki genyen sou mache CGM lan, yo wè kòman koub yo ap avanse an tèm de chif dafè, Toutalè a nan prezantasyon Camich Law, li te fè nou konprann ke konpayi Dexcom e Freestyle se pli de 2 milya de dola pou Dexcom e pli de 3 milya 300 milyon pou konpayi Freestyle an tèm de chif dafè ke yo te reyalize nan egzèsis ane 2021 an. Donk sa vle di ke chak ane e kwasans konpayi sa yo y ap ogmante poum di ke chif dafè yo ap ogmante nou se sur ke chif dafè konpayi nou an tou pral ogmante paske sistèm CGM lan son sistèm ki an demand, son sistèm ke moun yo bezwen ki pral reponn vrèman a on bezwen ke moun yo ap viv chak jou paske maladi dyabèt la son maladi ki reyèl moun yo soufri de li yap viv avèl yo bezwen on fason pou yo kontwole l e sistèm CGM lan se la solisyon. fini avèk lè zanmèdeman de ponksyon de dwa a longè de joune, nou pral enstale on sistèm ki pral kontwole atravè on kaptè plis smatfòn ou k ap ba w posiblite pou gen kontwòl glisemi w 24 è sou 24 e ki pwize ka ap gon sistèm dalèt lè sik la monte ka ap di w li monte, lè l desann ka ap di w li desann, de manyè aske pou ka pran dè mezi apwopriye pou reponn adekwatman e a tan yon fason pou ka fikse pwoblèm ou yo pou ka ogmante lavi w ki di mye mwen kwè ke sistèm CGM lan son sistèm davni ke nou ka ankouraje w jodi a mete kòb ou ladan l pou kounya nou a mil pousan. Sosyete MLC a ap vèse jiska 50 pousan de revni l yo sou fòm de dividand a tout moun ki envesti nan pwojè a, dou lenpòtans jodi a pou envesti e pran vrèman de gwo pake k ap garanti w de gwo chif ki pral fè ke o moman ou e lè dividand seront versés w ap gen on bagay vrèman sibstansyèl nan men w. 30 pousan, avèk chif de 100 mil kliyan, dividand yo kapab atenn jiska 30 pousan de montan par achte yo, e montan dividand yo ap ogmante pwopòsyonèlman avèk kwasans nonb de kliyan ki pral genyen yo, e mwen panse ke pou yon mache de pli de 537 milyon de konsomatè potansyèl sou planèt la, E n ap ogmante vant nou yo ane an ane, sa se sur. Sa ki pi enpòtan kounye a, se patisipe fason pa w nan kreyasyon antrepriz sa a lè w ap pran on pake envestisman minimal 1000 dola k ap vrèman fè w pozisyone w et investissement moyen et les investisseurs stratégiques. Investisseurs débutant et investisseurs moyen, c'est entre 100 000 et 50 000 dollars. Montant investissement, y compris entre 1 000 et 50 000 dollars. Donk jodi a ou gen posibilite, jan m te di w talè a, pou kòmanse envestisman w yo avèk mil dola, tou kòm ou ka envesti de mil, senk mil, kenz mil, vennsenk mil, jiska senkant mil dola. Men lòt tip denvestisè yo se de envestisè estratejik, kote ke konpayi a mete yo nan yon range antre san mil e de milyon de dola. Jodi a, Ou gen yon sèten aktif finansye e ou deside pran yon gwo ris avèk sosyete a, ou deside fè yon gwo envestisman nan sosyete a, lè sa a ou vin klase pami les investisseurs stratégiques, antre 100 mil e 2 milyon de dola ou ka envesti e menm plis, e lè sa a ou w ap gen yon òf pèsonalize avèk de bonis siplemantè ke w kapab wè avèk Bòd konpayi a e ki trè ouvè byen si, ki trè ouvè, k ap tann de moun ki prè pou andose pwojè a, vin envesti avèk nou pou n devlope konpayi sa a. Paske se yon konpayi vrèman k ap, vrèman se pa vrèman objektif pou nou fè lajan, men se objektif pou nou patisipe a rann lavi moun meyè sou planèt la m kwè ke se vrèman une trè trè trè bonne cause. Di mil dola on envestisman avèk on miz an èv de plan sosyete a nou kapab atenn on chif d'un milyon de kliyan e on kapitalizasyon de di milya lè sa di mil dola ke ou envesti nan pwojè a li kapab ale jiska di milyon de dola selon lis de pri nan etap 2 a. Donk nou wè vrèman an tèm de potansyèl de randman kisa ke konpayi sa a ofri nou. M ap raple nou potansyèl pou resevwa de dividand yo se 50 pousan chif dafè antrepriz la ke l ap vèse a tout moun ki deside vin envesti nan konpayi a. Kòman w ka vin deveni envestisè nan pwojè a? Premyèman, w ap ekri enskri sou sitwèb la. Pou nou tout ki ki sou zoom la e ki ki oubyen kap swiv sou entènèt la ki ta swete envesti nan pwojè sa nou kab kontakte m dirèkteman oubyen kontakte K Michelot oubyen kontakte zanmi ki te envite w swiv prezantasyon sa e nimewo telefòn mwen se 46 25 66 24 ou di mwens nou kab rejwenn K Michelot sou 36 55 55 95 ou di mwens e Inbox nou e lè sa nap kapab baw on lyen envitasyon oubyen mande zanmi ki envite w swiv zoom lan on lyen envitasyon pou kapab enskri, ranpli done pèsonèl pwofil ou yo, rechaje kont entèn ou e chwazi on pakè denvestisman, apre sa wap wè imedyatman pa w yo nan back office ou. Jodi a, konpayi a ap ofri yon bann altènativ an tèm de ensitatif, e a savo de de komisyon, de ristoun de 5 pousan pou sou de rechaj ki trè enteresan, si ou achte de pa ou peye avan lè, gen de pa an plis, si ou deside peye yon pakè denvestisman d'un sèl kou ou gen de pa an plis, enben se vrèman le moman Al etap 2 pou nou envesti nan pwojè a, envesti fò, envesti gwo e envesti pou nou kapab gaye bokou pi devan. Kad jiridik pwojè sa a se a Sent Lisi, donk sa vle di ke jiridiksyon sa a bay posiblite pou resevwa dè fon du mond antye. W ap siyen yon kontra denvestisman avèk chak envestisè ke pwojè gen sou platfòm sosyete MyMLC.Health la e pa yo y ap akimile imedyatman apre acha de pake sou fòm elektwonik e y ap montre nan back office ou a. Tout teknoloji devlope yo y ap fè pati de pwopriyete entelektyèl antrepriz la e yo ap kapitalize. Donk an gwo se. Pwojè MLC a, nou swete ke nou kapab vin rejwenn pwojè sa, rejwenn pwojè sa jodi a, se deside patisipe nan yon koz imanitè e sanitè, jan nou, jan nou abitye di l, e dede rejwenn pwojè sa, se deside patisipe nan avansman e sosyete a, se deside avansman ekonomik yo tou, paske pwojè sa abòde mwayen finansye E vrèman sibstansyèl pou kapab rive al atenn libète ekonomik ou. Se te yon plezi pou m te avèk nou pou nou te pase moman sa. E m ap remèsye ankò yon fwa Camichlor pou kouraj li malgre eta de sante l ki te deside vin fè prezantasyon sa avèk nou. Mèsi Cami, se yon lidè ekstrawòdinè. Mèsi a nou tout ki te konekte. E si gen kesyon, n ap pran yon kesyon pa plis paske nou dwe ale. Si pa gen kesyon, sa trè enpòtan. Li enpòtan pou toujou monte sou back office ou pou kapab swiv e mèsi lidè Eveline mèsi e sa ale dwat nan kè nou Bondye tande priyè w e E li enpòtan pou n toujou monte sou back office tou pou n kapab kontwole biznis tou. Eske ki nouvote ki genyen, ki anons ki genyen pou n pataje. E jodi a, gen posiblite dirèkteman sou sit ou an, lè w monte sou back office ou, pataje anons ou, li tou ale avèk lyen ou. Lè sa a, kèlkeswa moun, sou nenpòt ki platfòm ke w pataje l ki deside enskri, enben moun sa a li enskri dirèkteman nan linye prensipal ou, nan premyè linye ou, se yon fason ke ou kapab fè rezotaj, e se yon fason ke ou kapab fè linye a, e sa ki enpòtan, sa ki enteresan, se ke MLC gen yon sistèm de patenarya ki ase fò e ki peye byen, si nou deside fèl. Mwen pap rete sinon a di ankò yn fwa mèsi a leader Evelyne, mèsi a Inov plus, ankò kouraj a Camille bon retablisman de la part d'Yveline e nou ban nou randevou pou vandredi pwochen a 7 heures du soir heure d'Haïti nap gen on lòt zoom de prezantasyon sou pwojè a avèk mwen menm Oudy e mwen te kontan avèk nou Bondye beni nou kenbe fèm pa lage a vandredi pwochen babay tout moun.